Mwen sonje ke lè m te jèn, papa m te di m, Se ti fi ou ye, sa w genyen an, si w ap bay li, fò w konn ak ki yès w ap bay li, paske gason renmen piyay. M te trè kontan de diskou sa a. Men m gen ti frè m, li te di ti frè m konsa, Si gason, si fanm ap bay, ou menm se pou konnen pou pran. Èske w konprann? Wi, m konprann. E se yon diskisyon ke nou fè an fanmi, kote ke kounye a tout moun dakò, ke nou wè, e m si ke l pa t di l avèk yon move entansyon. Men, konsa ke nou leve, e fòk sa sispann. Ou konprann? Byenvini nan Koze Kilti Vyòl, yon emisyon ki la pou ankouraje nou pa fè silans sou vyòl, tizonnay ak abi seksyèl. Se yon emisyon kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Se yon espas ki la pou libere lapawòl. Se yon espas tou pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas yo nan Ayiti nou vle a. Bonjou tout moun! Non pa m se Alain Delisca. Mwen se yon manb Anva Media nan Asosyasyon Ayiti nou vle a. Mwen se animatè emisyon an. Mèsi dèske w avèk nou. Nan premye sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral manyen tout sa ki gen pou wè ak langaj, pawòl ki ankouraje oswa sitire vyòl nan sosyete a. Vyòl la son zak pou kont li, men nou gen yon jan tou nou pale de li nan sosyete a ki vin lakòz li banalize. Sa nou mete aksan sou li, sa nou pase sou silans lè nap pale de kadejak ak lòt agresyon seksyèl gen anpil enpak sou jan fenomèn nan ap ravaje sosyete nou an. Pou dezyèm epizòd Koze Kilti Vyòl, n ap resevwa Emmanuel Georges, anpil moun konnen deja. Ansanm ak li, nou pral pale sou ki jan pawòl fanmi ak zanmi nou konn patisipe nan kilti vyòl la. Langaj nou enfliyanse ki jan nou wè mond n ap viv ladan l lan. Enfòmasyon nou fè pase depann anpil de lang nou itilize, se ipotèz Safir Whorf, de lengwis ameriken te fòmile nan lane 1930. Sa te pran yon ti tan, men lasyans montre, non sèlman jan nou panse enfliyanse jan nou pale, men jan nou pale enfliyanse tou jan nou konprann mond lan. Yo montre, lè nou reyisi chanje jan nou pale, li chanje jan nou panse. Pa egzanp, lè moun aprann nouvo mo koulè, yo gen plis kapasite disène koulè. Petèt nou deja tande pale de kijan nan Lagrès antik lanmè te konn gen koulè diven, paske pa t gen mo pou koulè ble. Son egzanp klasik, men nou pa bezwen ale lwen konsa. Nan peyi nou, koulè nou rele vèt la, se ble anpil nou rele l. Kòm pa gen mo pou koulè nou rele ble a, kit se ble, kit se vèt, se menm bagay. Se menm jan, yon fwa w fin aprann lavand, vyolè, lila, ou sispann rele tout bagay mov. Nan premye epizòd podkas la, nou te poze tèt nou kesyon sou ki jan nou konn kalifye zak kadejak avan mo kadejakè a vin egziste. Nou toujou san repons. Men, nou konnen nou te blije tann 2005 pou kadejak resi konsidere kòm yon krim nan peyi Dayiti. Kidonk, li posib pou gen yon relasyon ant jan nou pale de kadejak nan sosyete a ak jan nou trete kadejak. Se sou aspè sa a kote pawòl nou itilize chak jou konn banalize kadejak, envite nou, Emmanuel Georges, pral pale avèk. Bonswa Emmanuel Georges, ou se fondatris Love Your Being, yon platfòm devlopman pèsonèl nan nou podcast la. Nan non pam podcast ap rele w Emmy paske fòk nou di ou menm tou ou anime yon podcast men jodia se pa ou ki envite n se se nou ki envite w antouka nou kontan dèske w la avèk nou. Mwen menm tou mwen kontan mèsi pou envitasyon an e fòm di w ke sa yon ti jan dwòl ke pou on fwa se mwen menm se mwen menm ki envite e non animatè donk m pap ba w manti m on ti jan nerveuse. Antouka nou panse tout bagay ap pase trè byen. Emmanuel ou pale anpil de devlopman pèsonèl men petèt moun ki plis kontribye nan devlopman pèsonèl nou kòm se kòm moun se fanmi, se zanmi nou ak pwòch nou an jeneral men jodi a nan epizòd sa nou sòti pou n lonje dwèt sou yon seri pawòl yo konn di ki ka ankouraje vyòl poutan se pa imaj sa ke nou gen nan tèt nou lè n ap pale de fanmi oswa zanmi pa vre? Mwen dakò e mwen panse ke premye bagay pou n reflechi avè l se ke lè fanmi avèk zanmi ap di pawòl sa yo e se pa yon bagay ki premedite yo pa konnen sa y ap fè de mal ou konprann paske se jodi a nan monn ke n ap viv la nan jenerasyon pa nou ke je nou kòmanse louvri sou seri de bagay sa yo ok si nou pran yon egzanp. Lè ke sitou an Ayiti, lè w ap leve gason avèk lè w ap leve fi, lè yo kòmanse nan adolesans, gen de pawòl ke paran an toujou ap di, pa egzanp, o mwen menm se kòk mwen genyen, an palan de gason. Ou dakò avè m? Wi, m dakò. Ok. E m panse ke sa deja montre kòman ke nan fanmi nou, nan sosyete ayisyèn, yo gen tan mete seksyalite a a diferan nivo pou gason avèk jèn fanm. Sa vle di ke pou gason yo gentan fèl konprann ke seksyalite fanm nan li gentan pou li. Sa vle di li gentan pou li menm antan ke gason. Sa vle di li gen yon pouvwa ki yon ti jan pi wo kote ke se li menm kap pran desizyon pa rapò a seksyalite ti jèn fanm nan. Èske ou wè sa map di ou? Pa egzanp tou lè nap pale de ti fi, nou toujou ap di, mwen menm m sonje paran map di, oh si w abiye konsa, lè yon bagay rive w, pa sezi. Kòm si m ta di w ke moun ki anfas lan ki ta swadizan agresè w la, li pa gen anyen pou wè ak sa. Ke se jan ti jèn fanm nan abiye, jan mwen menm mwen abiye, se sa k ap fè l vin sou mwen pou l agrese m. Donk se se premye bagay pou nou fè, se repanse a ke kijan ke n ap elve timoun yo. pa rapò a seksyalite yo, pa rapò a kòman ke seksyalite an se yon bagay ki presye, se yon bagay ki pèsonèl, e ke ke w fanm, ke w gason, seksyalite w se pa w, li pa apateni a pèsòn. E se sur ke antan ke fanm, m ap yon ti jan plis pale de fanm, paske se konsa ke, se eksperyans pa m, ou konprann, m pa ka pale de yon bagay ke mwen pa konnen. Donk mwen menm antan ke jèn fanm, yo te toujou fè m konprann ke fò m fè atansyon, Se mwen menm ki gon bagay ki ke yo ka pran nan menm e ke mwen pa gen anyen pou m di nan sa. Wi. Èske w wè sa m ap di a? M konprann. Men. E m panse. Mèt Madam Jòj, si n ap gade byen tou, èske nou pa ka di ke diskou paran sa yo se te pou pwoteje pitit yo pa rapò a sitiyasyon ki egziste jodi a? Men byen si ke se te pou pwoteje l men malerezman yo pa t konn kisa y ap fè ki pa bon. M ap pran yon egzanp yon bagay. E mwen gen yon podcast dayè sou abus sexuel dayè podcast la rele si w pa wont fè l m pa ka wont di l e se yon podcast kote ke mwen menm mwen pataje eksperyans pa m antanke moun ki te abize seksyèlman ok e mwen rakonte ke se te yon moun nan fanmi an ki te fè m sa pa vre e sa ki te sirprann mwen nan eksperyans sa se ke se pa yon bagay ke m te janm reflechi. Èske ou wè sa kote m rive la? Pou wè se ke m pa menm te ka imajine ke yon moun nan fanmi m, yon moun osi pwòch ke mwen te ka fè m yon bagay konsa. Enben sa se yon lòt pwoblèm ki rive paran yo, se ke yo pa imajine ke se pa nan deyò pou pwoteje pitit ou. Se anndan fanmi w, anndan lakay ou, anndan jiron w avèk zanmi w. Afè de fè pitit fi, fòse pitit fi al chita sou granmoun, se yon bagay ke jodi an ki jis degoute m amò. Men paran li menm lè l t ap fè l, li pa li pa t wè l konsa. Èske w konprann? Donk nou menm wòl nou jodi a se pou n fè edikasyon paran k ap vini yo, pou nou eksplike yo ke pitit fi nou yo pa gen gen pou yo chita sou okenn moun e pitit gason nou nonpli. Fè atansyon, se konsa w pwoteje yo, se an an etan ouvè avè yo, eksplike yo ba rezon yo ye, se konsa ke n ap kapab pwoteje timoun nan. Men di ti fi an konsa ke fè atansyon paske tout gason vle agrese w men an dizan ti gason an ou menm se pran wap pran paske se kok ou ye degaje w fè sa wap fè a. E li pa fè sans paske mwen wèl nan fanmi pam mwen sonje ke lèm te jèn papam te dim se ti fi ou ye sa w genyen an si wap bay li fò w konn ak kyès wap bay li paske gason renmen piyay. m te trè kontan de dis pou sa men m gen ti frè m li te di ti frè m konsa si gason si fanm ap bay ou menm se pou konnen pou pran èske w konprann e se yon diskisyon ke nou fè an fami kote ke kounye an tout moun dakò ke nou wè e m si ke l pa t di l avèk yon move entansyon men konsa ke nou leve e fòk sa sispann ou konprann. M konprann men tou An Ayiti, nou konnen tou nan kontèks lè wap pale ke yo te agrese w, ke ou pat panse tout sa a tap rive. Men an Ayiti, timoun yo leve nan yon kontèks kote se pa sèl manman ak papa yo ki enplike nan edikasyon yo. Tankou pawòl la di, vwazinaj se fanmi. An reyalite, se tout pèsonaj ak moun ki pi gran pase nou, nou oblije respekte depi lè n piti. Nou ka pran ka tonton, matant, vwazen, bòpè moun site sa yo sèlman, daprè ou menm ki avantaj ki genyen lè nou ban yon lòt moun otorite sou pitit nou e kilè sa ka vin danje si nou pran kontèks kote ou di ke ou te yo te agrese w lè w te pi jèn ou menm? Mwen menm m ap di ke premye bagay se ke se yon bèl bagay lè ke ou gen fanmi avèk zanmi ki ede w nan edikasyon pitit ou. Mwen menm mwen s on mère separe, mwen pou kont mwen ak pitit mwen, Byen sûr papa l nan lavil, nou trè byen, men m pase anpil tan pou mwen pale ak pitit mwen e pa rapò a travay mwen, aktivite m, si m pa t gen fanmi, zanmi pou te ede m, m pa t ap ka fè sa m vle fè, m pa t ap ka viv rèv mwen, m pa t ap ka pousuiv rèv mwen pou m rive a objektif mwen, sitou o nivo pwofesyonèl ok. Donk m ap di ke se yon bon bagay. Sepandan fò ke nou pa janm sispann. ankò yon fwa kominike ak timoun yo, edike yo pou yo konnen kisa k bon avèk kisa k pa bon. Paske la verite se ke ou pap janm konnen, ou pap konnen ke entèl pral agrese entèl. Men si w eksplike pitit ou ke yon moun pa gen dwa pa egzanp bo w sou bous. Pa vre? Mwen gen yon pitit gason li bo m sou bous. Men depi li gen katran, men mwen gentan di l ke li pa gen dwa bo ankenn lòt moun sou bous. Èske w wè, se yon egzanp ki senp wi. Men se se paran avèk timoun nan ki pou gentan gon konvèsasyon kote ke paran an ap eksplike timoun nan ki kote limit yo depase. Sa vle di ke gen de pati kò w ke yon moun pa gen dwa manyen. Ok, mwen menm map mwen pale anpil mwen mwen travay nan domèn sa kote ke gen de moun se depi tou piti ke ke jèn gason an e li kòmanse montre e e ti fi an penis li kòmsi Fò timoun nan gentan konnen ke sa pa nòmal. Èske ou konprann? Men lè ou pa janm pale a timoun ou, ou pa janm fè okenn konvèsasyon sou seksyalite avèk timoun nan, epi sa rive l. Epi jèn gason sa konn ba l bonbon, konn ba l sirèt, l ap pase men nan tèt li, di, ne dis rien à personne, ne dis rien à personne. Li pap menm vin pale de sa avè w, paske l pa konnen. Men si ou menm ou te gentan pran davans pou pale a pitit ou, pou esplike l ki kote limit yo trase, lè bagay sa yo ap rive l, lap kapab di ah non manman m te pale avè m sa pa nòmal men si nou konprann ke nou pral anpeche timoun yo pale a ankenn zanmi nou ankenn fanmi nou li pa li pa fè sans ou dakò avè m donk mwen menm m panse ke pwen ki enpòtan se ke seksyalite pa dwe yon bagay ki tabou e ke depi ke timoun nan kòmanse ap poze kesyon kòmanse ap poze kesyon pa rapò a a kò li Sa vle di a 4 ans Malik konnen ke li paka ap sikile nenpòt kijan sou tout moun. Èske ou konprann? Sa vle di ke d'une façon très bien sûr appropriée à l'âge li, m eksplike jan yo ke le coucou se pa pou tout le monde. On ne peut pas circuler comme ça, est-ce que tu sais voir maman manger toutouni dans la maison? Non! Ce sont tes parties privées et personne n'a le droit de toucher à ça. Et mon fils il a que 4 ans. Men konvèsasyon sa yo, yo pa t fè yo avè m. Èske w konprann? M konprann. E nou p ap sèlman wè fanmi, gen gen zanmi tou. Ann Ayiti, pa egzanp, gen gen nan yo ki konn okouran oubyen temwen lè gen agresyon seksyèl. Lè konsa, yo fè silans oubyen yo minimize sa k rive yo. E sitou zanmi gason yo, yo konn bay lòt gason pa yo presyon pou yo pwouve yo jènjan kout kout ke kout. Kòman silans sa yo avèk pawòl sa yo ka konplis, daprè ou menm? Ou konnen ke depi ou banm poum pale mwen menm map pale donk map yon ti jan ekatem anvan kem reponn kesyon an e mte pale de sa lè nou tap prepare pou pòdkas lan mte vle di ke youn nan bagay tou fòk nou sispann jodi an li te pranm tan poum te reyalize sa tou men ke lè nap pale de abu seksyèl e de vyòl fòn pa panse a pitit fi sèlman a ti fi sèlman. Paske gen anpil abi seksyèl ki fèt ak ti gason. Ou konprann? Donk sa se deja youn nan bagay ke m te vle di. Ok? Mentnan pa rapò a silans lan, e ankò youn fwa m ap di ke se paske jiska prezan an 2020 an Ayiti, pale de sèks se yon tabou. sèks la malgre tout sa ke tout pawòl tout travay ke nou menm nap fè parapò a platfòm nou parapò a platfòm mwen yon platfòm ke konnen ki rele ann pale de seksyalite gen anpil efò kap fèt men jiskaprezan sèks lan li vin se yon bagay ki pale nan fè nwa ou konprann donk pou on moun ka jwenn kouraj poul pale don eksperyans konsa li difisil sitou ke nan kilti pa nou yo toujou. Yo toujou kilpabilize viktim nan ok e ankò yn fwa menm si se pa kilpabilizel men fèl panse ke l gon pa de responsablite kanmenm e kòm mwen pale map travay nan troma ok anpil fwa pati ki pi difisil se fè viktim sa konprann ke li pa gen anyen poul wè avèk vyòl sa ke se yon lòt moun ki fèl li pa gen anyen poul wè avèk sa e se de la ke silans lan soti silans lan soti du fèt ke le pli souvan viktim nan wont. e ke jiska prezan lè yon moun vyole li santi ke se yon vye bagay ki rive l e gen de moun ke yo konn vyole yo, yo gen mennaj, mennaj lan kite yo paske yo wè se kòmsi se yon vye bagay ki sal ki rive l e ke se kòmsi m ta di w se fòt viktim nan èske ou konprann e m ka ba w ankò egzanp sou eksperyans pa m paske mwen menm pale de sa m konnen mwen menm lè sa te rive m e ke m te pale de sa. avèk yon pwòch mwen, pwòch lan te di m, men se bon, se nòmal paske w te tèlman pwòch a moun sa a. Èske w konprann? Sa vle di, olye pou l ta wè ke, Kèt, gad sa k rive w, eskize m de sa k rive w, sa pa t janm te dwe rive w, li te wè ke se mwen menm ki te twò alèz, paske se te yon moun ki te pi gran pase m, donk kòm yon gran frè, ou konprann, donk li te twouve ke m te twò alèz avèk moun sa a, se kòmsi l ta prèske di m, se bous pou w sa rive w paske w te twò alèz avèk moun sa a. Donk se nòmal ke mwen menm mwen pa tap ak 17 an ke sa te rive m, kijan ou ta vle m santi m, m santi m ke se yon vye bagay ki rive m, ke se fòt mwen, si yon moun ki pi gran ka di m ke se fòt mwen, donk se fòt mwen, donk se yon bagay ke m pap janm pale de li, e se yon bagay ke mwen viv avè l pandan dè zane jiskaske mwen fè pòdkas sa ane dènyè pou m pale de sa ok, pli de douz trèz an aprè, èske w wè sa m ap di w. Donk silans sa a, li vini du fait ke viktim nan santi ke li koupab. Li santi ke sa k rive l lan fè l sal e defini kisa l ye antanke fanm ou antanke gason. Donk li pa li pa li pa kapab pale de sa. E li konnen kòman sosyete an fonksyone, donk li pè jijman. Nou tout pè jijman. Ou konprann? Donk se pa yon bagay ki fasil, men pou mwen vini a Ki kote ke, ki bò sosyete an kapab fè yon efò pa rapò a sa, se deja an demistifyan, an fezan ke konvèsasyon sou relasyon seksyèl, sou seksyalite pa tabou ankò. Se yon bagay tout moun fè, se yon bagay tout moun gen pou l viv nan lavi l, donk depi di jènaj, depi le jènaj fòk se de konvèsasyon ke nou kapab genyen avèk pitit nou, avèk pitit zanmi nou, an jeneral antre nou menm, antre zanmi. E mwen m ta byen renmen pale de gason. Gason lè yap pale de seksyalite ou ta di son sòt de konpetisyon ou konprann konbyen fanm ou mate fè kwa sa. Ou pa mate anyen se yon fanm ki dakò pataje yon bagay avè w sèks se yon pataj se pa ou menm wap map pran epi ou menm wap bay e se tout tout kòman yo di sa se tout mo sa yo se tout vokabilè sa yo pou nou chanje ou konprann ou se pran map pran ou pa gen anyen wap pran. Lè yon fanm deside lap fè bagay avèw li pataje yon moman li pataje entimitel avèw menm jan ou menm ou pataje entimite paw avèl. E tou eske se pa nan kontèks sa tou lè yon zanmi gason ou kouran ke yon lòt gason petèt te fè kadejak sou yon fi li plis dil ah fèmen bouch ou monchè se jènjan nou ye bagay bagay se konsa yo fèt. Egzateman se egzateman sa se egzateman sa paske. Pou gason an lè sitou an Ayiti lè l leve li konprann ke li li li kòman m ta ka di w sa li own li li li li mètre de seksyalite fanm sa vle di ke se li menm ki deside. Pa gen anyen fanm nan pa gen ankenn ankenn anyen pou l di parapò a sa m pa di ke se reyalite an non men se sa k nan tèt li e m toujou di sa nou sòm le pwodui de no panse. Ok donk si depi m piti m panse ke on fanm dwe m sa se nòmal ke m ap aji konsa. Gen anpil fwa ou konn kòman vyòl lan rive gen de fwa se 2 moun ki konnen se 2 moun kap koze epi lè lè ak lan sipoze rive fanm nan di non nèg lan pa ka kwè ke fanm nan dil non paske nan tèt li fanm nan dwel sa e se sa ki pwoblèm nan. Epi an Ayiti, antre nou, ok, nou gen de mo pou n dekri fè bagay avèk fè lanmou ki ki just vyolan. Ou dakò? Wi. Donk, m pa menm bezwen repete yo, ok, men nou tout konnen ke lè on gason sitou ap pale ap pale de relasyon seksyèl ke l fè avèk on fanm, sitou si se pa mennaj li men ke se te on kou, ok, se de mo vrèman vyolan, se. Taye se koupe se toube. Wi wi je konpran. Donk m panse ke se tout vokabilè sa yo tou ki pou chanje. Epi bon kilti ke nou genyen ke. Ke nou pa vle ke fanm lib pa rapò a seksyalite yo. Depi yon fanm lib li son bouzen ou konprann. Donk vrèman m panse ke pwoblèm nan se deja apwòch ke nou menm an Ayiti nou genyen pa rapò a seksyalite, relasyon seksyèl. E se la ke chanjman ap fèt. Se nan konvèsasyon sa yo Ouvè lespri nou pou nou pale de sèks pou sa li ye, pa pou sa ke la sosyete de deja deside li ye. Jodi an jenerasyon nou nou twò entelijan ok nap fè de bèl travay donk li lè pou nou pale de seksyalite a tankou yon bagay ki bèl, tankou yon bagay ki presye, tankou yon bagay ki yon pataj ant 2 èt imen e non on afè de map pran wap bay m panse ke se de la ke pwoblèm nan soti. Si ou menm oubyen yon moun ou konnen viktim, pa fè silans. Chache sipò. Rele selil ijans Asosyasyon Sikològ nan 29 19 90 00 pou asistans sikoloji pou viktim yo. Apèl la gratis, nou pap peye pou sa. Nou ankouraje tou, rele nimewo pèmanans Pakè nan 36 04 96 02 pou mande Pakè fè viktim yo jwenn jistis. Kounya nou pral rive nan pati nan podcast la kote nou pral eseye li sa moun konnen sou rezo sosyal yo paske nou konnen se atravè rezo sosyal yo ke jèn yo pi fò fè eksprime yo pou yo di sa yo panse e jodi a nou pral wè ki eka ki genyen ant sa yo di ak sa nou di nou menm e sa n ap di a li pati konsa ok anpil fwa bagay sa yo rive nou nou ale w sou nou mete w sou do zwèt madanm avèk mouche ant de timoun oubyen ant granmoun avèk yon timoun Emmanuel Dapre w menm sa ki te rive w la, èske w panse ke jwèt timoun ki konn genyen ant granmoun avèk, jwèt madanm mouche ki konn genyen ant granmoun ak timoun, matant, tonton, ou panse sa yo ta sipoze kanpe ou di mwens èske lè moun yo fè l lepli souvan yo fè l nan lide pou yo ale lwen, pou yo al vyole timoun yo selon w menm? E mwen menm m ap di ke anyen pa nwa ou blan. Ou konprann sa m ap di w? Sa vle di w ke Mwen pap toujou di ke on granmoun ki on ti fi kap di oh sa se ti mennaj mwen li gen on entansyon nan tèt li. Èske ou konprann? E mwen pa on moun malerezman sa ka on defo, mwen pa radikal sou anyen. Alò m paka di sou anyen men m pa radikal sou ti bagay sa yo. Paske ou paka konnen kisa k nan kè on moun ki di sa. Èske mwen menm mwen ka di ke m gon on pitit gason, m gon zanmi ki toujou ap di sa se ti mennaj mwen paske pitit mwen an renmen l anpil. Èske m pral di ke madam sa pral vyole pitit mwen? maladi sa. Èske w konprann? Se pou sa ke m ap retounen sou, ankò, edikasyon ke nou genyen avèk pitit nou, pawòl ke nou genyen avèk pitit nou pou yo konnen ki kote limit lan depase. Ok? Mentnan, pa rapò a timoun yo k ap jwe manman avèk papa, mwen menm, de eksperyans mwen, depi ke m ap travay nan devlopman pèsonèl, depi ke m ap resevwa moun nan biwo m, eksetera, sa rive ke genyen de paran ki pataje avè m kòman ke bagay yo dejenere jodi a. kote ke jwèt papa ak piti alò mari ak madanm ki te konn fèt lè m te piti se pa sa k ap fèt jodi a yon premye bagay pou m di se pou n gade eka de nan laj timoun yo sa vle di ke yon tifi katran pa ka ap jwe avèk yon ti gason dizan èske w dakò ok yon timoun witan pa ka jwe avèk yon timoun ki gen kenz sèzan Men èske m pral di w ke 2 timoun 4 an k ap jwe ansanm k ap di manman e papa avèk yon poupe èske sa vle di w ke li malsen? Non. M ap di ke vrèman se o ka pran ka pou gade epi antanke paran nou menm se louvri je nou. Louvri je nou epi pa janm panse ke timoun yo ka ap just fè afè pa yo epi ou menm ou pa enplike. Timoun yo ap jwe manman ak papa, al gade kisa jwèt la ye egzakteman. Ou konprann? Pa gen rezon pou y al nan twalèt an menm tan pa egzanp. Se ou menm antanke granmoun ki pou pran responsabilite w tou. Donk mwen menm m ap di ke sa se de bagay ki pou gade oka pa oka e m ap toujou retounen sou premye pwen ke m te fè a, se yon afè de pale ak timoun yo pou yo konnen ki kote limit lan depase. Men w ap dakò tou ke li ka vin li vin yon danje lè se granmoun k ap rele yon timoun madanm li jan nou abitye fè l nan sosyete nou an. malgre li pa kontan. Se sa map di w, se ke pou mwen menm malerezman m paka di w ke li toujou an danje, m paka di sa. Paske moun ki te fè m sa l te fè m nan, nou pa tap fè jwèt madanm avèk mouche. Èske w wè sa map di w? Donk pou mwen menm se o ka pa ka e se ankò analize sitiyasyon an kouman l ye. Èske se yon bagay ke map ankouraje? Absoliman pa. Men èske map fè yon dram si ke Ou konprann si zanmi m nan rele pitit mwen pitit gason m nan o gad jan mennaj mwen cute eske map fon drama sa non donk sa se pozisyon pam. Ok. Li pa li pa egzakteman reponn paske m pa pral fasone yon repons men se vreman konsa ke m santi m vreman santi ke nou pa ka jeneralize tout bagay paske tout moun pa move tout moun pa gen move entansyon Ou konprann? Men, mwen menm, èske l ap natirèl pou mwen pou m fè jwèt sa? Non. Ou konprann? M pa twouve l nesesè. Men, granmoun lontan te konn fè l, e si yon granmoun fè l ak pitit mwen, èske otomatikman m pral met de men m anlè? Non, pa pèmèt ou rele pitit mwen mennaj ou. Non. Men m ap suiv. Dayè, m toujou ap suiv mwen menm. Ou konprann? E se sa m ap di paran yo, fòk yo je nou kale pou nou konnen sa k ap fèt avèk pitit nou. Wi. An palan de paran, Emmanuel, anpil fwa sosyete a, lè yon timoun ta pran kouraj la de men pou l di l viktim agresyon, anpil fwa sosyete a ta dwe pran lapawòl viktim nan o serye e li ta sipoze jwenn sipò fanmi l ak zanmi l e sa yo enpòtan anpil. Malerezman sa konn rive ke manman avèk papa yo pa kwè pwòp pawòl pitit yo ki viktim. Kòman fanmi avèk zanmi ta dwe reyaji lè yon viktim vin rakonte l sa li viv? Menm pa papa m, m pa kwè ke m te fè papa m konnen alepòk, paske papa m te ka mouri, men manman m te di m ok, li te sipòte m, men li te di m tou ke nou pa bezwen pale de sa, paske si m al pale de sa, sa pral kraze maryaj yon lòt moun, sa pral fè moun fanmi m nan mal, donk mwen stil panse ke yo te mal reyaji. Èske w konprann? Wi, wi. Mwen di wi yo te ban m sipò lan, men yo te kanmenm mete yon bemòl nan bagay la. M panse ke se yon bagay ki te eklate nan fanmi an, èske w wè sa m ap di w? Men malerezman yo te jis. Kòm sim ta diw yo brosel pou mwen ok poukisa paske yo pè dram yo pè pale anpil yo pè yo pè imaj fanmi an ou konprann men sam ta renmen di moun sa yo se ke nou pa imajine ki domaj ke nap fè viktim nan nan moman sa ok donk mwen menm panse ke lè on timoun kelkeswa laj ke se swa on jèn fi men on timoun vin eksplike nou on bagay konsa premye bagay pou nou fè se tande l. E dezyèm bagay la tou se afwonte agresè a. Fò nou pa pè. Paske sa k ap rive se ke plis nou pa pale de sa, plis nou pa reyaji, bagay yo ap pase de jenerasyon an jenerasyon. Ou konn kisa k te fè m deside fè pòdkas sa a sou sijè sa a? Se paske yon lè m te nan yon hangout avèk de jèn fanm, nou te 12 e sou 12 te gen 9 ki te abize seksyèlman nan fanmi yo. Humm. Donk pou mwen menm se yon bagay ki pa nòmal e se paske anpil fwa fanmi an li wont tou. Fò nou sispann wont lè yon moun vyole nou, viktim nan se yon viktim li ye. Ok pitit nou se yon bagay se yon mal ke yo fèl ou pa gen pou wont sa paske se pa wont anyen. Donk se santiman de wont sa ki fè ke fanmi yo pa janm renmen pale de sa. Epi, fò nou ale pi lwen nan diskisyon an, oke. Bagay sa yo depann tou de nivo sosyal, nivo ekonomik, oke. Fò nou gade bagay lan jan l ye. Paske gen de istwa ki fèt kote ke manman an okouran ke bopè a vyole ti jèn fi an, pitit, pwòp pitit li wi. Sa pa ba l pwoblèm, se pa ke sa pa ba l pwoblèm, li deside aksepte sa paske se bopè a k ap okipe l e k ap okipe fanmi an. Èske w konprann? M konprann. Donk, li diferan pou chak moun, pou chak fanmi. Men pou mwen menm repons la sipoze menm, se sipò, ekout, afwonte agresè la. Men, pa rapò a pwoblèm sosyal ekonomik ou soulve a, èske ou wè li fasil vrèman pou yon paran, pou yon manman kote se bòpè a k ap okipe l pou l ta di bon m ap prefere eklate sa, èske l pa pral difisil vrèman pou yon. Men byen sur ke l difisil m pa janm pale de fasil non menm pou viktim nan kèlkeswa nivo ekonomik li pale de yon bagay konsa ki rive w li toujou difisil men ankò yon fwa ou konnen devlopman pèsonèl se domèn pa m pa gen anyen nan lavi ki fasil pa gen anyen ou vle k ap vini konsa ke y ap lonje ba ou sou yon plato jamè. ok si wap rale nan endepandans si wap rale nan anti nan rasis si wap rale nan feminism tout bagay sa yo tout bagay sa yo nou oblije goumen pou yo pa vre respè dè dwa zimen donk se menm bagay la se kouraj pou moun sa yo mete a de men se kouraj yo pou yo pran pou yo kapab viv moman sa viv eksperyans sa men tou se paske yo minimize seksyalite fanm ke On dènye mo pou nou te ka ap fini, pou nou te ka swa ankouraje paran yo eklate sa pou yo pa rete ap gade oubyen pou nou ankouraje viktim yo pa fè silans, kisa l tap ye? Antan ke moun ki viv sitiyasyon an, ki afwonte l e ki pa fè silans, kisa l tap ye? Se kwa lamach a swiv, si genyen? E sosyete a tou, kisa l ta sipoze kòmanse fè pou ke viktim yo santi yo an konfyans, sitou nan fanmi yo, nan zanmi yo? pou yo denonse malgre yo konnen gen risk pou gwoup zanmi an rejte yo pou yo pa fè silans. Kisa l t ap ye? E dènye mo. Mwen menm sa m ta ka di premyèman e a viktim yo. Mwen menm panse ke fokis lan se sou viktim nan pou l ye. Ok? Se konnen ke sa w rive sa k rive w la se pa ou menm ki fè l rive w. ok li rivew e ou pa gen anyen pouw wont de sa paske se pa ou menm ki fè anyen ok yo gen tandans kilpabilize viktim lan mwen menm mwen te yon viktim e mwen te panse ke m te fè yon bagay mwen te santim mal jisko jou ou jodi an mwen konnen ke se pa fòt mwen e sa se premye ou tap pale de manch a swiv. Premye bagay la se deja fè yon travay enteryè w pou konnen ke se pa mwen k fè sa. Se pa paske m pa bon, se pa paske m merite sa, sa m fè m ap peye. Non, non, non, non, non. Se yon moun ki pèdi pye l ki fè sa k pa sa. Ou menm, ou pa fè anyen. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, se pa pè pale. E se la ke vin gen yon blokaj nan Massachi sa paske ou pa konnen kòman lòt moun nan ap reyaji. Ou konprann sa m ap di w lan? Sa vle di w ke Paran, Kounye sa paran yo avèk zanmi yo pou m ta adrese m. Lè yon moun vin pale nou de sa, se pou n tande l. Se sa l bezwen an premye. Se li bezwen pale, li bezwen eksprime l, li bezwen eksteryorize sa l viv la. Ok? E konprann ke se yon twoma ki ki inimajinab, si sa poko janm rive w, ke yon moun vyole entimite w. Donk ou petèt pa kapab ede moun nan, men premye bagay pou w fè se tande l. Epi twazyèm bagay lan a viktim nan ankò, si fanmi w, zanmi w pa la pou l sipòte w, pa la pou l tande w, gen yon pakèt, pakèt, jodi an an Ayiti, ok, gen yon pakèt mwayen pou w kapab pale avèk yon moun. Gen yon selil de psikològ pa rapò avèk yon pwojè pou yo fè avèk Digicel, kote ke pa egzanp ou ka rele epi w pale avèk yon moun, moun nan pa menm konnen w. pa menm bezwen wè l. Èske w konprann sa m ap di w? Donk, se chèche de lèd paske bagay sa yo ou pa kapab jere yo pou kont ou. Se yon bagay ke ou pa kapab, ke ou pap janm ka, ka, se yon twoma ke si ou pa gen yon sipò, ou pa gen moun otou de ou k ap ede ou viv li, ou pap ka viv li pou kont ou. Donk mwen menm map tou pwofite di sa, si on bagay rive on viktim jodi an e ke l pa gen moun pou l pale, fanmi l pa ale kout, zanmi l pa ale kout, li kapab re, m espere ke w ap kapab kite m di sa, li kapab rele, li kapab rele selil sa ki se 29 19 90 0 0 ok, asistans sikolojik an ijans gratis ok, 29 19 90 0 0. e lap jwenn yon moun poul pale paske se pa yon bagay ke yon moun merite viv pou kont li e mwen konnenl pa fasil pou gen fanmi zanmi pou tande w men omwen jodia an ayiti gen yon kokennchenn gwoup psikològ coach terapeut ki mete ansanm pou yo kapab ofri sèvis sa gratis jodia. E m ap di ke sou sijè a, mwen ka di ke se louvri lespri nou. Seksyalite se yon bagay ki bèl, se yon bagay ki sakre. An n eseye kòmanse viv li konsa, an n eseye pale de li konsa, an n eseye edike pitit nou, pitit zanmi nou, sa ki pi jèn yo k ap vini yo, an n eseye chanje ladòn. Paske talè a nou tap pale de yon bann pratik ki tap fèt lè nou tap grandi, jodi an nou gen chans pou nou chanje bagay yo. Donk lè nap elve pitit gason nou, sispann rele l kòk, nap sispann di l se li k pou pran, sispann elve timoun yo, piti fi yo pou yo ka wont seksyalite yo, non. Seksyalite se yon bèl bagay ki merite viv pa tout moun, donk se sa pou nou chanje. Se sa dènye mo m vrèman. Mèsi anpil Emmanuelle. Mèsi anpil pou moman sa a, mwen te vrèman apresye envitasyon an. Mèsi anpil madam Emmanuelle Georges pou moman sa ou te pase avèk nou. Se te dezyèm epizòd koze kilti vyòl sou kèk pawòl nou konn di chak jou lè nap pale ak pwòch nou, zanmi nou, fanmi nou ki ankouraje kilti vyòl. Ou tande sa ki di, Pa kenbel pou ou, patajel, envite zanmi w, fanmi w, envite yo tandel. Samdi pwochen nap tann ou dezè tapan poun kontinye konvèsasyon n sou koze kilti vyòl nan peyi Dayiti. Fwa sa a nap pale sou pawòl ki aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Nap tann ou, a la pwochèn, mèsi. Ou sot koute Koze Kilti Vyòl, yon pòdkas Asosyasyon Ayiti Nou Vle a mete sou pye pou ankouraje sosyete a pa fè silans sou ka vyòl, tizonnay ak lòt abi seksyèl. Nou envite w kontinye konvèsasyon an ak nou sou sit entènèt nou nan www.kozekiltivyòl.com. Ou ka jwenn nou tou sou rezo sosyal yo nan at kozekiltivyòl.